E nouvèl la fenk konfime. Bonjou bonswa tout moun, byenvini, e tou depan de ki kote wap swiv nou, pa bliye w konekte pi gwo rezo a, Sophiatv 83. Ayiti skandal pi rèd, Mèt Caleb avoka pèp la fenk konfime nouvèl la, peyi a souke e yo ranplase l pa Emeline Prophète. Depi kèk tan bri kouri, nouvèl gaye, Etazini kenbe Ariel nan kòlèt kote yo mande l pou l pouse do mete plizyè minis deyò e yo konfime se moun sa yo ki nan vòlè e jodi a ankò yo fenk revoke 5 ladann yo. Map raple pou nou desizyon sa a soti, yo koupe viza yo e fè konnen yo nan dwòg, yo nan konivans ak bandi. elatriye e jodi a se yon nouvèl tris dirijan peyi nou yo pouri, yo tankou vye kowosòl nan raje chodi a chavire bouch anba e yo pap ka kenbe sou gwo presyon Etazini ak lwa li enpoze Ayiti jodi a Abinadèl reponn Nasyonzini sou depòtasyon masiv lap fè lakay yo sepandan Ayiti kontinye tèt atè devan peyi vwazen yo e moun yo kapab di swadizan ki se zanmi nou yo. San pèdi tan zanmi oditè fanatik Konekte Sofia TV 83 nan mond lan, pa bliye avan ou ale sonje abòne si ou potko fè sa, konsa wap kapab resevwa tout notifikasyon nap pibliye yo e ou pap rate oken videyo nap poste sou chanèl pa ou la. Fè mesaj sa pa pase pou mwen silvouplè. Alo alo M la m la wi m la wi. Banm raple w ou gen 6 minit sa vle di w alèz la ou gen 6 minit pou pale w alèz nap koute w. Antouka manman pitit marivant ke ke ke bondye beni moun ki nan geto yo moun ki bon prale si w pa bon Ke volonte Bondye swa fèt. Di moun ki ret nan katye popilè geto yo kòmanse kite l. Kòmanse kite moun ki moun ki konnen ki pa koupab, ki moun ki inosan, ki pa konn nan bay tenten malpwòpte nèg yo nan tout katye geto, ket Kwadèboukè, kit Li Gran Ravin, Tibwa, Vilaj. Kanaran. E zòn Savyen, Latibonit, di pou moun ki ret nan zòn sa yo kòmanse kite katye geto yo. M gen yon grand frè m ki nan lame ameriken, misye misye pwobab pou l vin nan kòtèj jan k ap debake ann Ayiti yo. Paske m t ap pale ak misye tout maten an, tout yè swa m ap pale ak misye. Misye di m li pwobab. Yo ka mete l nan kòtèj an k ap antre Ayiti yo, l ka fè pami gwoup sòlda k ann Ayiti yo. E sa fè ke nèg yo ap antre la a, yo p ap vin nan griyen dèyè moun. Mwen di w wi, m ba w enfòmasyon, gen 25 dwòn ki pral sou ant Vilaj e Tibwa e Gran Ravin. Gen ladan yo ki gen fwa wouj, gen ladan yo ki gen gaz, de sibstans silfat de sodyòm. Nitrat, Nitrate de sulfate de sodium, Add A 15 A 22 A 47. Tip de gaz sa yo lè yo pase pou yo lage l paske manman pitit mare vant paske twoup ki pral antre a misye fè m konprann ke aktyèlman la nèg yo gen 25 dwòn militè. Yo pral mete ant vilaj e gran ravin 25 dwon enfrawouj ke ou pap ka kontwole, ou pap ka wè, yo pral mete sou ant vilaj e gran ravin. Yon moun kòmanse aranje nou Jovani pou n di moun yo. Kèk nan katye popilè yo pou yo kite geto yo. Misye di m konsa, nèg yo gen anviwon pwè de 3 mil dwòn enfrawouj. Gen nan dwòn sa yo ki gen gaz nitrat de silfat de sodyòm anba yo. Tande byen wi paske se kreyòl map pale. Misye fèm konprann ke gen nan drone sa yo ki gen nitrat de sodyòm, sulfate de nitrate de sodium. Moun ki fè chimi oubyen gran chimis yo ya konprann konpozisyon enèjetik. Yon vwes li voye ban mwen an misye fè m konprann ke se son de gaz lè yo voye l yon kote tout moun sou tout moun delala epi dwòn enfrawouj yo ap dektekte nan dwòn enfrawouj yo tou gen ladan yo ki dektekte si gen zam si gen zam minisyon yon kote epi li tou bay li. Sèl bagay ke m ka di nou, moun ki nan katye popilè yo, mezanmi, moun ki Matisan, Gran Ravin, Ti Bwa, Vilaj de Dye, Kwa dè Boukè, Site Doudoun, nan zòn sa yo, Kanaran 1, Kanaran 27, Kanaran 70, Kanaran 52, moun ki nan zòn sa yo, kòmanse abandone l silvouplè, paske m ap pale avèk gran frè m nan la, misye di m 7 pral mare 14. Si nou ta wè Lafontan mesye, Kontinye ap egzèse pwofesyon an, ap egzèse fonksyon de komisè a mesye, konnen se bagay vagabondaj, bagay dezòd k ap fèt nan peyi a, depi lèt la gentan rive la yo resevwa yo bon akize de resepsyon, se fini, nou dakò? AI, Se li ki nan ministè a la, e m li l pwofè. Talè, Mèt Kaleb Jean Baptiste, ou repran yon bone. Mwen di w, Bèto pa minis ankò. Bertho dwe se minis jistis la. Kes ki ranplase l? Emnil Prophète se li ki minis AI kounya. Dezyèman, mwen vle nou konnen avan menm tout bagay sa yo, yo gen Lafontan yo bay Lafontan yon revokasyon miz an disponiblite. Menn la, nan pakè a la, Apa nan moman nap pale la lafontan pa chèf komisè jak lafontan pa chèf mwen di w komisè jak lafontan pa chèf si nou tande nou wè lafontan ap poze kèlkeswa aksyon la apati de jodi a son isipase dentite l arete l mennen l bay yon sibtiti komisè la. Kès ki revoke l? Kiyès ki revoke komisè Lafontan? Enben, moun ki revoke l la, li rele Bèto Dòse, ki te chèf irachik li. Avan li menm, avan l ale, l revoke misye. Avan l ale, l revoke misye. Si se koken y ap fè, mesye al nan grèf la la a, ale kote yo resevwa tout akize de resepsyon la, n ap jwenn li la. E paw la wi transfere mibalè. M pa vre konn sa wap di a ou menm de afè paw a paw la wi m pa konn bagay sa yo. E mèt Caleb ki pale. Mèt Caleb se kap pale m pa sa wap di a ou paka angaje mèt Caleb nan sa lap di. Angaje tèt ou. Ok se mèt Caleb kap pale. M pa bezwen fè bas tou. Mwen di mèt Caleb Jean-Baptiste di Bertho Dorcé pa minis jistis ankò nan peyi a. Nan moman nap pale la, Bertho Dorcé pèdi amitye a paske l arete yon moun ki te bon zanmi l ki se Robinson Pierre Louis. Bertho Dorcé pèdi viza ameriken l te genyen paske yo koupe viza l. Bertho Dorcé pèdi pòs la, sa vle di misye rete toutouni menm la Sendomeng misye paka rive. Eske nou wè lè nèg isi ki te ap itilize yo mal ki jan misye fini? Se grav, se tris, se mal pou yon jenn gason tankou misye ki fini karyè l konsa. Li pèdi la konfreri egalman. Bertho danse paske l tout avoka kounye a paka wè misye paske misye trayi pwofesyon an li ale to avoka ebyen avan misye li pa nan tèt ministè a misye revoke lafontan Jack lafontan nan tèt pakè pòtoprens. Ilvus, mikwo pou ou kòman ou ye ban nou kisa kap pase nou konnen kolonbyen yo gen grimas kap fèt pou yo libere kolonbyen yo kisa kap pase la Ilvus anndan peyi dayiti. Rive, pa gen rive, paske depi blan di l koupe viza w, l ap depòte w, pa gen rive. Lontan w te ka panse de rive, ebyen jodi a pa gen rive. Bonswa pdg Bosna John, bonswa madam Sara, bonswa avèk chak grenn fidèl oditè, oditris Bosna John TV atravè mond lan. Pandan ke w ap pale de dosye a Bosna, Ann tou antre nan dosye a dirèkteman. Aprè ke Wo Komisè Nasyon Zini nan kesyon dwa moun, Volker Turk, fin anonse ke Sendomeng pa gen dwa ap depòte Ayisyen konsa, ebyen Abinader pa t pran tan pou l reponn misye kote ke Luis Abinader ki se prezidan dominiken an li di klèman ke li inakseptab avèk iresponsab deklarasyon chèf Nasyon Zini an ki mande l pou l sispann depòte moun nan peyi l. Abinader fè konnen klèman ke. Jodi a, politik l ap mennen an, pa gen okenn lòt peyi nan mond lan, pa gen Nasyonzini, pa gen OEA ki ka di l men politik pou l mennen atravè migran yo. Waww! Sa m te konn ap di pèp lan tout maten. Abinader wi medam mesye ki tap mande l'ONU pou pran sanksyon kont Ayiti a Abinader wi ki tap mande loni paske l wè son pil san sèvo yon pil maskarad ki gen anndan peyi dayiti kote ke wè Ariel Henry te al mete ajenou devan Abinader jodia nou eske nou tande kisa l di ijis repete pou yo pou mwen silteple kisa Abinader reponn loni se potet sa nou di bini loni kò gwoup bagay sa yo yon gouvèneman depatemantal se retire bagay sa yo anndan lakay nou yo pa gen dwa Lè yap di w yap pran desizyon pou yo vin an Ayiti, yo pa gen dwa. Nou kapab travay avèk yo, men yo pa gen dwa pran desizyon. Men li, men repons medam mesye, Yves Juste, repete pou yo pou mwen, repete pou pèp la pou mwen. Efektivman Bosta, aprè ke Wo Komisè Nasyon Zini nan kesyon dwa moun nan mond lan, ki se Volker Turk, li fin di klèman ke Luis Abinader, peyi Sendomeng, pa gen dwa ap depòte Ayisyen konsa jan lap depòte yo pandan ke kondisyon yo pa reyini ui Abinader li pat pran tan poul reponn avèk wo komisè dwa moun lan Volker Turk poul dil klèman ke ui Abinader di avèk wo komisyon nasyon zini nan kesyon dwa moun yo pa gen dwa Koupe bouch yo nan politik migratwa l ap mennen nan peyi l. Li inakseptab, li iresponsab, deklarasyon chèf onu fè a nan kesyon migrasyon anndan peyi Sendomeng. E li klè, apre Félix Abinader fin fè deklarasyon sa yo, kesyon depòtasyon masiv la l ap kontinye sou teritwa a. Kote ke nan minit n ap pale la a, Sendomeng apèn depòte Mathias Dandor ki se yon komedyen ki te konn ap bay anpil plezi nan kapital la. Non sèlman yo depòte Mathias Dandor e yo depòte plizyè santèn ayisyen tou yo menm jodi an ki te nan peyi Sendomeng de fason ilegal. Otorite dominikèn yo fè konnen yo depòte Mathias Dandor paske Mathias Dandor gen 2 zan depi ke. li e li gen 2 zan tou li pa janm tcheke pou otan li fè antre sòti ant Ayiti ak Sendomeng. Konsa m panse ke ou deja gen videyo a ou ka pale avèk ansanm oditwa w wè kòman ke yo voye Mathias tounen nan peyi an se nan bout kalòj yo met Mathias lè ou pa travay pou peyi w Gen yon eta de dwa. Lè ou pa pran responsabilite ou kòm atis pou chante pou peyi ou, pou pran plim ou an pou desine reyalite a pou peyi ou, ou pito al nan kesyon opozisyon, ou pito al nan kesyon kraze brize, ebyen jodi an se sa k pou rive w. Jodi an yo imilye Matyas, ou ta di ke se yon kochon yo mete nan yon bout machin yo voye tounen nan peyi l. Kote ke chalè ap touye Matyas anndan machin nan, se yon imilyasyon anplis li ye pou Matyas. E n paka bliye Mathias Dandor se youn nan atis ki te konn nan larya sou Jovenel Moïse nan kad manifestasyon pou sa chanje. Jodi an, 2 zan aprè, olye ke sa chanje, sitiyasyon se pi mal li vin pi mal. Okontrè, se imilye Sendomeng imilye Mathias Dandor jodi an. Wow! Men, lè n ap gade Yves, menm Matyas sa a te fè yon deklarasyon anvè prezidan an, yon deklarasyon ke on senpl sitwayen pa t ka fè a on prezidan de la Repiblik. Jounen jodi an, se revè meday lan. Efektivman Madam Sarah nou apèn sot sinyale la, jodi a machas dandò sa a li te konn nan lari sou prezidan Jovenel Moïse pou ke l ap mande pou Jovenel Moïse kite tèt leta a, jodi a mwens ke 2 zan apre gade jan y ap imilye Matyas, se kòm kwa ke se yon pakèt ti kochon, yon pakèt ti kabrit yo mete nan yon machin pou yo t voye tounen an Ayiti kote ke chalè. Ap toufe Matyas Dandò anndan machin, li pa menm ka respire. Hi! Sou vizaj misye, ou wè l tèlman parèt wont, lè l ap desann eskalye nan ti machin yo voye l la, li oblije ap voye men l, paske tout moun ap di, èske se vre yo depòte Matyas? Enben, lè moun yo pral wè reyalite a, kote Matyas Dandò ap desann machin nan, menm moun tou sezi, tèlman moun yo pa t atann avèk yon depòtasyon konsa. Mèt nan Urjus, gade Matyas Danlò. Bon! Ayiti deja gen yon vye pant la sou kò l la wi, si l pa gen pèp pou l al benyen. Paske kote w pran an, otomatikman se nan yon machin yo tou boure w, yo mennen w nan peyi w dirèkteman. Enben jodi an, tankou jan m te di l talè a, yo imilye Matyas Dandò, yo di Matyas klèman ke ou pa t konn batay pou peyi w, lòt ap chante. Jodi an kòm atis, se nan lari w te ye ak kraze brize. Enben men egzanp lan yo voye bay ansanm lòt atis ki konprann ke peyi sa a yo kapab fè sa yo vle, ki konprann ke lajan yon gouvènman ka mennen l nan movè direksyon, ki konprann ke politisyen ka oryante l pou fè al kraze peyi. Enben jodi an, se yon egzanp pou tout atis k ap viv nan mond mizikal la konnen klèman ke jodi an mikwo yo gen nan men yo a se pou chante reyalite peyi a, plim yo gen nan men yo a Se pou ekri ansanm de deriv k ap pase nan peyi a, sitou pou kesyon gouvènman k ap mal jere peyi a. Jodi a Bosca, apre ke w wè Abinader fin depòte Mathias Dandor a, jan w al te anonse l semèn pase a, li pral kòmanse travay sou politisyen yo, politisyen yo mèt kòmanse prepare yo paske Abinader li menm tou pral rive sou yo paske l te deja anonse l semèn pase. Li di klèman ke li pral kòmanse mete. entèdiksyon dantre pou sèten politisyen avèk sèten nèg nan klas politik la, ebyen Abinader li pral pran menm desizyon avèk Etazini, Kanada, Lafrans pran kont sèten politisyen. E, Bousta, si Abinader pran desizyon sa a, se lè sa pral lè kote k gen kriye anndan repiblik la. Paske, lè la a, sou kote fwontyè, ou pa ka travèse pou antre nan peyi Abinader la, pral gen anpil kouri E nou konnen anpil nèg nan peyi dayiti Bosta yo gen gwo bilding nan Santo Domingo paske olye yo al konstwi etazini yo konn wè tout tan yap koupe viza yo etazini yap koupe viza yo kanada yo pran pretèks yal konstwi sendomeng pito paske yo di sendomeng se fwontyè ki separel avèk ayiti ebyen depi abinader mete militè sou fwontyè yo mete militè nan antre prensipal Dominikani an, m p ap ba w manti, se lè sa w pral tande koze politisyen ayisyen pral plenyen. Jounen jodi a nèg sa yo yo mete anlè a, se nèg sòt pote bal ba Krisla nan cha, e l pa an kachèt. Nèg yo pran pikòp yo, y ap moute yon pant travèse, Yo vin tire bal sou Gran Ravin, tout sa pa anpwen pa deranje m. M toujou tèt frèt. Jounen jodi a, m pa panse de ji lapolis la, ni Ariel Henry, pou kòb m konn nèg sa ap fè, m pa panse de ka gon pousantay nan sa k ap pase. Ou konprann? Kòm se enstitisyon anndan lapolis la. M pa kwè te ka gon pousantay nan bagay sa. Jounen jodi a, nou di nou gon enstitisyon, nou kraze l. Nou fè l vire an banditis e ke nou vle pou ti lapli bon. Sa vle di ti lapli a li k pi nayiv e li k pi sen. Sa vle di pou ti lapli bon. Jounen jodi a la a, nèg yo kanpe, y ap fè resèt devan polis yo anlè a. Nèg yo ap vini a zam yo kale devan polis yo anlè a. Nèg yo fè sa yo vle devan polis yo anlè a. Kou yo anprann yon nèg Gran Ravin, yo pran, yo pran, depi moun nan sot Gran Ravin yo pran yo tiye l. Pandansetan yo se polis. Eske sa bon? Eske nou menm tou nou pa gen zam nan men tou e pa san nou genyen tou? M ap gade maten an gen yon bagay ki fèt m twouve sa konprann t vrèman biza. Lè w gade w konprann yon cha polis, yon pikòp polis ki pa lan limit yo ki moute al jwenn nèg krisla yo anlè a depi a katrè di maten ap voye bal sou gran ravin. Nou pa gen pwoblèm a polis pou n al ap batay a polis. E nou pa gen pwoblèm a nèg yo. Christa fè kout malta il, nèg yo bay Christa cha, li di yo nèg gran ravin ki ta pral pran cha. Men eske men ki ta pral pran zam nan pòs yo? Yon zam mesye gen yon nègèv ladan l, gen yon pàn nenpòt konbyen galil. M4, nenpòt 3 M14 pral 4 M14, eske nèg sa yo zonbi yo te ye oubyen mò pou yo ta kite nou antre sou yo konsa pou nou vin pran zam sa yo? La nou gentan wè Christa konprann li manti lap fè. Nèg yo konprann aranje yo kenbe zam yo. Nèg la konprann li konprann li achte tout polis kafou, menm ke sòlda lap mal viv, li achte tout polis nan kafou nèt pou vin batay pou li, kounal achte tout polis fò mèkredi nèt pou vin batay pou li, kounal bay nèg yo pousantaj pa yo pou yo fè resèt pa yo lan wout la. Sa vle di pou l ka gen avantay li anlè a, pou zam li pase, pou polis yo ka pase zam li pou li, bal li pou li. Eske sa se wòl, ou konprann, enstitisyon lapolis sa? Eske se wòl li sa? Men nou menm e kè nou genyen tou. Se tout sa nou fè, ou konprann, nou toujou ap met bemòl, jounen jodi a, ou konprann, se wout la ki fè pa ka gon lapè nan twazyèm nan. Se wout la, ou konprann, ki gon kokayin ladan l. Mwen menm m bezwen wè sa vle di ke mwen m al chache wè kokarin nan jounen jodi a m wè kokarin nan vre ou wè ki valè cha yo bay pandan nou moute anlè a nou pa viktim kòmsi popilasyon anlè a ou wè popilasyon an menm wòch yap voye nèg ti bwa ap voye bal lapolis ap voye bal sa vle di ke depi ou di lapolis tantou di krisla kounye a jounen jodi a ou wè krisla. ki pran plas chèf de lapolis. Pa gen moun ki ka di anyen. Pandan ke sa yon nèg ki gen avis de derechèch dèyè l, yon nèg ki te, ou konprann, yon nèg yo te arete, ki evade, ki fè yon pakèt bagay, epi tou jounen jodi a, se li, kòm si lapolis ap itilize pou goumen kont yon gwoup. Se li yon ta de gwo otorite ap itilize pou goumen kont yon gwoup. E jounen jodi a, mande pou ki. Poukisa Christie tap goumen ansanm avè nou menm Christie tap dil pa konnen paske sa Christie ap di lap goumen avè paske nou pa fè Christie yon bagay pèsonèl nou pa tiye manman Christie la nou pa tiye madanm Christie la nou pa tiye frè Christie la pou se yo nou kap voye bal bal a bal bal pran ka nenpòt moun ka viktim sam ka eseye konprann nou se Christie la se Christie la te bay kòb sou pouvwa Jovenel la te pou kraze gran avni Se menm menm viris sa ki rive anndan udmo a ki met babekyou nan plas kote l ye jounen jodi a. Sa vle di se son sitisyon ki vin kreye banditis. E li toujou viris la toujou stil ret la. Anyen pa chanje. Men m panse. M tande ameriken ap sot yon tande lis kòm si kont yon tande moun ki koupab nan peyi sa ameriken yo poko janm fè travay yo non mwen menm jounen jodi a m pa fè karate non si epa zam sa te nan peyi a on nèg te ka vin ak yon manchèt sou menm kouri wi men kounye a nou banm opòtinite Menm si nèg la ap vini a manchèt la sou li gade map gade m twaze li paske m kwè nan zam mwen kounye a jounen jodi a nou pa konnen nan ayiti gon faktori pou fè ni zam ni bal non men fòk nou antre tou nan maksimòm konsyans nou tou pou nou wè kouman nan ki sitiyasyon tou politisyen nou met peyi yo met peyi a tou wi sa vle di menm anndan politisyen an nèg yo divize. Menm divizyon sa, la li rive sou mwen nan Gran Ravin, li rive nan pakèt nan pakèt geto. Jounen jodi a mande kouman Anèl fè vin Anèl jounen jodi a, ak ki zam Anèl vin Anèl, nou menm nou pa konnen istwa sa. Men depi nou pale se la tout pwoblèm. Depi nou pale, nou pale se de ti nèg geto. Men nou toujou pè. Pou n pale de moun ki pwoblèm peyi sa jounen jodi a. Mwen menm, m pa gen pwoblèm a okenn polisye anlè a. Ou wè nèg m yo, konprann, nèg m ap tire sou cha, cha, konprann, cha bloke, cha pa ka ale, nèg m yo antre anndan cha, yo met dife, m fè etèn dife a. Konprann, nèg m yo rive sou pikòp lapolis la, nèg yo kouri kite pikòp lapolis la, nèg yo jwenn yon 12 ladann, yo pote 12 la ban mwen, yo jwenn yon chaje kale ladann, yo pote l ban mwen, nèg yo soti pou yo met dife, m di non. Pa boule machine la boule sa. Sa e machine yo pran yo pran ki pou bay peyi a sèvis. Pa e pitit mwen pitit mwen ka ap jwenn sèvis machine sa on lè. M pa kite yo boule l. Men jounen jodi a tou pou ki sa anprann nou menm ke anndan leta pou ki sa n pa chanje fizi fizi nou zepòl? Pou ki sa nou pa reflechi bagay yon lòt fason? Pou ki sa anprann jounen jodi a gon pwoblèm ki gen dèzane la Nou poko janm chita sou pwoblèm nan pou n wè si n ka rezoud li. E ke n chita sou li pou n wè si n ka rezoud li, se kreye n kreye pwoblèm nan plis. Poutèt ki sa? Se dèske nou gon leta sitirès, sitirèz, sitirè. Nou gon leta ki pa gen disiplin. Depi yon peyi pa gen disiplin, nèg a ka rale ti koulout li, li pise nenpòt kote, nèg a ka desann pantalon l, li fè bezwen l nenpòt kote,